Ou konn sak fè nan simetyè yo pa ekri brave se paske moun kap ekril la jis pa ekril guys Mèdam mèsye bonjou bonswa yon lòt fwa ankò nap di w byenvini sou platfòm pa w la ki rele Odit sou youtube ki rele Machann enfòmasyon sou facebook nou kontan rejwenn ou pou nou pataje sa nou genyen nan djakout nou pou ou nou vrèman gen anpil enfòmasyon kote nou pwal pataje yo avè w men ou konnen nou te sonje w anpil depi avan yè nou pat jwenn chans pale. Ah wè, ebyen nou tounen wi. Nou tounen vin pote tout sa ou bezwen kòm enfòmasyon lakay ou. Djakout nou chaje tankou Legba, nou chaje tankou Lapolòny. Eske Pè Lebren ki se yonn nan manb gang 400 mawozo a mouri tout bon vre? Rete la nou gen detay pou ou. Lavi reprann nan laplèn, rete la. Ebyen genyen 2 chèf gang ke lapolis arive arete, ou pral gen detay sou sa. Gwo masak ap planifye pou fèt nan Laplèn nan semèn sa a kap vini an, rete la gen anpil detay ou dwe konnen medam mesye, tchakout nou chaje tankou lapolòy janm sot di. Si tout fwa se zape ou tap zape ou tonbe sou odit, Oubyen machann enfòmasyon ban nou love la paske ou lakay enfòmasyon abòne kòmante like pataje mande yon fanmi yon zanmi yon pwòch abòne avèk nou se sèl e inik mwayen ou kapab ankouraje nou epi ede kominote nou an avanse rapid nou pap kanpe. Nou genyen pnh la ki genyen kòm definisyon polis nasyonal. Dayiti, ebyen sou kont ofisyèl yo, yo anonse ke laplèn, ebyen lavi repran nan laplèn, kote yo fè konnen ke Bid Bwaye, Kwadè Misyon, Chada, Maren, Lizon, Latan, Bon Repo, pou n site sa yo sèlman, ebyen lavi repran, kote pat genyen, m kapab di trafik depi avan yè, men jounen jodi a la, trafik yo repran, moun kòmanse ap. soti al vakye avèk aktivite yo, tèlman lavi vle repran, ebyen te gen yon gwo blokis jodi a, soti Sat pou rive 3 me, medam mesye, paske depi avan yè, pèsonn pat ka soti, jodi a moun yo soti an mas, ebyen sa ta pral pwovoke yon gwo gwo gwo bout tonton blokis, kote lapolis fè konnen, ebyen genyen yon cha blende kap fè monte desann nan zòn sa yo, pou gade kòman yo kapab trake. ke epi mete dòmi nan zye tout malfra ki ta panse ebyen tounen avèk tchòbòl oubyen pwoblèm nan laplèn pli presizeman nan zòn Bitbwaye, Kwadèmisyon, Chadam, Maren, Lizon, Latan, Bon Repo. Ebyen pnh la li menm li lanse yon nimewo oubyen 2 nimewo kote ou kapab rele si tout fwa ou wè yon moun bò lakay ou ke ou sispèk oubyen Yon moun ki ap regle yon aktivite sispèk bò lakay ou, ou ka rele nan nimewo sa yo pou alète lapolis sou aksyon moun sa a, epi lapolis li menm l ap pran desizyon ki l fo. Ebyen nimewo a se 38 11, lòt nimewo a se 11 11, 38 11 11 11, si tout fwa gen yon moun bò lakay ou, ou ta panse oubyen gen dout ki nan sitiyasyon louch, oubyen. Ebyen, gen des aktivite k ap fèt ke w pa rive konprann, ebyen ou kapab konpoze 38 11 11 11 epi lapolis li menm l ap akonpanye w nan sans sa. Medam, mesye, ebyen rapid n ap kite dosye sa a pou nou pale w de wòch. Eske nou sonje pandan peryòd m kapab di premye jou gè w la, Ebyen gen yon bèl demwazèl nou tap gade sou rezo yo ki rele oubyen ki te rele Lovely ebyen kote ki te pèdi vi l pandan 2 moun tap goumen li tal separe malerezman pou li yo te tire l nan vant epi li mouri ebyen Lovely te gwo vant ebyen pandan Roch yon chèf gang ke Chen Mechan te enstale nan zòn ki rele Ti Ginen pou moun ki pa konn Ti Ginen si nou konn hele Ayiti Chada. Ebyen, lè w fon ti avanse bò pon an, ebyen sou la men dwat, se la ki ti ginen an, chen mechan te enstale wòch la, ebyen wòch li menm t ap goumen avèk mennaj li, ebyen malchans pou Lovely, ebyen sansiblite l te pèmèt l al separe, wòch li menm rale zam li epi li tire Lovely nan vant epi Lovely mouri ak tout bebe a, medam mesye ebyen fò m di nou, ebyen chèf gang sa rive jwenn arestasyon li yè. nan vil Okap, depatman Nò peyi Dayiti, ebyen pandan li te akonpanye avèk yon sèten de 4 ponyèt. Ebyen anpil moun ap poze kesyon kiyès ki 4 ponyèt paske yo te konnen 4 ponyèt li menm li te nan baz depòte Kal Anri ki te konn goumen prèske chak jou nan bouk Kwadèboukè, fas a mesye 400 mawozo yo, men pa la swit kote yo ta pral libere, depòte nan prizon ebyen kote li ta pral lopital epi sa w tande a mesye 400 mawozo yo te anvayi, depòte Kalanri epi yo te tire l, tout sa men Kap Prate toujou rete la, men Lè kat pwent vin wè l pa ka goumen fas nèg yo pou kò l, ebyen li desann al jwenn chen mechan. Èske se kat ponyèt sa a? N ap di w non, se pa kat ponyèt sa a. Kat ponyèt sa m ap pale a, se yon kat ponyèt ki te nan Ti Ginen ansanm avèk wòch ki t ap, ebyen, seme la terè nan zòn sa a tou ebyen aprè goumen 400 mawozo oubyen pandan goumen 400 mawozo avèk chen mechan an ebyen mesye sa yo sove kite zòn nan pou yo gade kòman yo kapab pase pa okap lage kò yo wanament epi antre sou fwontyè sendomeng ebyen malchans pou mesye yo erezman pou peyi dayiti lapolis rive mete men sou 2 mesye sa yo mèdam mesye. Men fòm di nou nan dosye Yonyon, Germine Joly di Yonyon, ebyen gen anpil evolisyon ki fèt kote yo jwenn gen yon gwo senatè ki soti nan depatman oubyen ki soti nan gran sid la ebyen ki ta gen kontak oubyen ki ta gen relasyon gang ak gang avèk Yonyon. Fòm diw anpil moun deja di. Men kiyès li ye? Sa vle di anpil moun endekse senatè sa a, ebyen selon anpil moun, selon lari a, ebyen tout moun ap di se senatè Hervé Fourcand. Eske se sa li ye? Nou pa la pou n fè manti sou pèsòn, nou pa la pou n fè difamasyon, nou pa genyen enfòmasyon sa a. Men anpil moun konnen paske si se sou telefòn pa Yonyon yo jwenn kontak la, sa vle di yon. kontak whatsapp li li anrejistre sou yon non ebyen apati de non an yap konn kiyès si yo konnen se yon senatè ki soti nan gran sid la ebyen yo konn kiyès nou menm nou poko konn kiyès men lari a deja di se Hervé Foucan men depi nou genyen enfòmasyon sou non moun nan ou konnen nou pap pa patajel avèw paske nou menm nou fè sèman oubyen nou bay tèt nou obligasyon depi gen yon enfòmasyon poun pataje li avèw. Enben toujou nan kad Yonyon Jèmin Joli, enben fò nou fè w konnen ke zam 400 mawozo yo pa toujou ale nan 400 mawozo dirèk. Ebyen selon ameriken, piske nou konnen yo ekstrade Yonyon depi Aranyè, ebyen selon ameriken tout prèv yo pwouve Yonyon ke yo genyen anpil. pil detay sou li ke li se yon kriminèl ebyen yo te pale ebyen yo pwouve yon yon sa tou kote yo fèl konnen gen zam ki antre an ayiti vin jwenn li ki pase pa la boul 12 sa vle di soti nan pò a epi monte la boul 12 nan dwoum apre sa pou yo desann nan la plèn kesyon anpil moun ap poze pou ki sa zam nan te oblije pase pa la boul 12 apre sa poul tounen la plèn alòs. Paske nou konnen anlè a pa genyen dwàn, ebyen sa pou nou konnen, sa pwouve aklè ke pwoblèm ensekirite a, genlè jan moun yo ap di se milat, se moun ki gen mwayen, se moun ki abite anwo, se yo menm kap, m kapab di oryante ensekirite. Ta sanble se vre, paske Poukisa si mesye sa yo voye achte yon zam, zam nan oblije pase pa laboul 12 apre sa pou l tounen laplèn. Sa vle di moun anwo yo fòk yo eseye zam nan avan m panse oubyen avan yo livre mesye sa yo zam nan ebyen gen kondisyon pou yo remèt mesye sa yo zam nan. Ki kondisyon pou l ta ye ebyen nou pa konnen men èske si yo pa gen dwa di m ap ba w zam nan men men sa w pral fè pou mwen men sa w pral fè pou mwen. Ilèvre se mesye yo ki Voye achte zam yo, men fòk yo jwenn yon konplis pou yo antre zam nan an Ayiti epi afen ke zam nan vin jwenn yo paske yo pap travay nan dwann kanmenm fòk yo genyen yon konplis Heur a mesye men fòm di nou nan zam mesye sa yo ap achte ebyen se gwo zam wi paske gen zam mesye yo arive achte pou 11 mil dola ameriken vèt tankou pwawo mezanmi kòb pou yon moun ta konstwi yon bèl kay wi kòb pou yon moun ta woule nenpòt 2 machin an Ayiti wi mezanmi. Humm tèt chaje. Kote mesye sa yo jwenn tout kòb sa yo? Ou konnen byen ou konnen mesye sa yo vòlè e ou konnen mesye sa yo nan kidnaping e lè yo bon moun yo mande 500 mil dola ameriken 1 milyon de goud ou byen 1 milyon dola e byen tout kòb sa yo kontribye nan kòb pou mesye yo achte katouj pou mesye yo achte Te zam! Anpil nan nou la kap poze tèt nou kesyon, kote mesye sa yo jwenn gwo zam sa yo, oubyen kote yo jwenn kòb achte zam sa yo, men map di nou anpil nan nou kontribye nan kòb mesye sa yo, paske lè yo pran pwòch nou, nou pa gen kouraj pou nou kite l mouri, paske moun nan chè pou nou, e dotan plis son fanmi, ebyen nou pa genyen kouraj pou nou kite l mouri, nou oblije peye kòb yo egzije a Pou nou jwenn liberasyon moun nan, ebyen kòb pa nou an, nou pa konnen kisa mesye yo al fè avè l, ebyen mesye yo ta sanble achte zam, achte bal, epi fè lòt bagay avèk kòb la, paske depi l rive nan men yo, yo fè sa yo vle avè l. Yon lòt kote, gang kriminèl 400 mawozo yo ap planifye, pare pou yo fè yon gwo masak, nan plenn nan paske yo twouve se yon derespektan pou peyi Etazini an konplisite avèk leta ayisyen ta ekstrade Yonyon Jèmin Joli ebyen yo fè konnen ke nan jou kap vini yo la yo pral gade si yo kapab atake tout biwo leta yo ebyen nap mande anpil moun kap travay nan biwo leta yo gade si nou ka gade pridans nou bon byen kem konnen lap difisil paske Menm preske menm lapolis preske parèt enpuisan devan mesye sa yo, ebyen se pa nou menm ki pral kapab fè rezistans devan yo. Ebyen fò m di nou jodi a te gen yon gwo mouvman leve kanpe nan laplèn kote moun yo t ap mache, yo t ap di ebyen laplèn pap. tounen Matisan, Laplèn pa t tounen Matisan, yo endekse Premye Minis Prezidan Ariel Henry epi Direktè pnh la kote yo di yo bezwen sekirite e ke Laplèn rete Laplèn li te ye nan tan lontan kote anpil moun te reve vin abite, yo di Laplèn pa p tounen Matisan, mèdam, mèsye. Bon, nou pral pale w de Pè Lebren. Pè Lebren se yonn nan pitit yon manman ki te fè 5 pitit, ebyen ladan yo genyen 4 ki mouri deja e Pè Lebren se sèl nèg k ap viv la. Ebyen anpil rimè depi yè fè konnen ke Pè Lebren ta sanble mouri. Ebyen mwen apèn sot jwenn yon enfòmasyon la. Kote yon sous ke m ka fè konfyans ebyen di m non Pè Lebren pa rive mouri men selon tout enfòmasyon yo, yo te fè konnen ke lapolis te manyen manm Pè Lebren yè pandan li tap monte nan Site Doudoun kote Ti Bèna ap dirije e Ti Bèna se yon chèf gang. ki, m kapab di, te enstale nan Site Doudoun pa chen mechan, men tou swit apre ki ta pral trayi e ki ta pral rejwenn nan 400 Mawozo. Medam, mesye, ebyen, yo te fè kwè ke pandan Pè Lebren ap soti nan Bit Bwaye, li ta pral Site Doudoun e lapolis te manyen manm li, ebyen, kote li blese. L ap kontinye pou l gade si l kapab rive nan Site Doudoun, menm enfòmasyon sa yo te fè kwè ke ebyen mesye chen mechan yo ta pral jwenn nouvèl ke misye blese, ebyen yo ta rive vide katouch sou misye epi koupe tèt misye. Ebyen se sa enfòmasyon an te ye, men jiska prèv di kontrè, ebyen jounen jodi a la a, m ap di nou ke yon sous sot rele m la a, li di m non, Pè Lebren pa rive mouri. Pè Lebren n ap di w se li menm ki leve gè ou wè la a, paske. Gè a dire tout dire sa se paske pè lebren ladan paske map di w chen mechan te touye 4 frè misye 4 frè gen moun ki di 3 men selon tout enfòmasyon nou arive jwenn se 4 frè paske manman an li menm li fè 5 pitit se 5 bandi ala manman gen bon vant mesye pou w ka pwodwi oubyen pou w lage oubyen pou w ka ponn bandi nan yon peyi ebyen pou yon moun fè tout pitit sa yo ebyen yo tout mouri nan banditism medam mesye ebyen. Fò m di nou, lavi repran nan plèn nan epi nou genyen chen mechan ki te kouri kite baz li e chen mechan tounen nan baz li nan Chada nan moman n ap pale a la. Ebyen gè a pral kontinye lòt semèn paske nou genyen mesye Jenèf yo, ebyen Iska nan Site Solèy voye gwo ebyen nouvèl bay Ti Gabriyèl ki nan Je Pèp, ebyen li fè konnen ke li pa lwen rive sou Ti Gabriyèl an bèt. E ti Gabriel nan site solèy ki nan je pèp, ebyen reponn Isca ki nan jenèv ke lap tann li men si tout fwa Isca santi lap pran tan pou rive, ebyen ti Gabriel di li menm lap pase wè Isca mèdam mesye ta sanble bal pap sispann chante paske lè nap tande kòman majistra nan site solèy fè kwè ke genyen plis ke 40 moun ki blese e 30 moun ki mouri soti premye pou rive 2 me 2022 a, avan yè la, gen tout moun sa yo ki mouri nan afwontman gang ak gang nan komin site solèy. Medam mesye yo rele m US, medya a rele odit, machann enfòmasyon, ebyen nou te kontan pote emisyon an pou ou, èske w abòne deja? Si w potko fè sa, abòne, kòmante, like, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch fè menm bagay avè w, paske lè w fè sa ou sipòte nou, ou ede kominote nou an avanse, n ale n al travay yon bèl emisyon pou ou, n ap kwaze talè pou yon lòt emisyon. Sonje ou dwe renmen tèt ou pase tout moun. Tchaw tchaw, n ale.